Ken, Nou pa konn kote nou pral dòmi. Manman a di al malad men se wout moun te map pran pa m kote m pral dòmi paske m pa gen kote pou m dòmi. Pa gen kote m dòmi. Ann, Majistra Ann! E li k fè sa mèt Negos kòm timoun Site Solèy! Sa l ka fè! Sa l ka fè! Men nou la kote nou prale? Dapne, OMS gen 2 mil dola kap peye kay. Mwen menm m sot nan Site Solèy, m pa ka al lakay mwen. Men yo gentan di DMI yap peye moun pou ba yo 2 mil dola mezanmi kote kob la. Mwen menm m deja pa pral lakay mwen, m pral chache yon kote bò lari pou m domi. Eske 2 mil dola kapab peye kay? Si w gen fanmi, sa vle di si w gen yon pitit ansanm avè w, y ap ba w 3 mil dola. Ou pa gen timoun ansanm avè w, 2 mil dola yo ban nou sou plas la. Mwen gen 4 mwa sou plas la mwen menm, 2 mil dola pa ka peye kay. 2 mil dola yo ba nou, 2 mil dola. Menm piti m, m pèdi pitit mwen. M pa pran piti e ba ou li dènye. Kote w pèdi pitit ou a? Ebyn m ta mande m rele Dieu la Louise si yo ta banm yon kod yo ta banm yon monnen m ta fè yon kay poum domi m ta di Bondye mèsi humm kote m prale non Bondye a 2000 dola ap fè moun. Men ou di ou soti site solèy ou paka retounen. Mwen kay mwen. Nou pa gen konsène, nou pa gen anyen pou ki di anyen pou nou, menm la sendomeng, yap choute ayisyen kou kou chien, ou pa ka, ou pa konn sa pou fè, ou ta, ou ta, ou pran kann tè ou pa bon, ou al sendomeng ou pa bon, sa vle di, nan, prezidan lòt bò a, respekte, pèp li, nou menm nou nan peyi yo pa respekte nou, ayisyen nou ye, mete sa nou retire nou nan esklav, nou pa nan esklav ankò, nou pi mal ke chien wi. Jodi a manmi a ki, se a konbyen moun ou menm ou te sou plas la? Mwen m te a 2 pitit mwen. Yo pa konn sa yap fè avè nou. Depi se ee mas pèp la, mas pèp la ee mas pèp, mas pèp ee malerèz yo, mas pèp malerèz yo sòti pou yo detwi nou. Sa vle di e gran nèg yo sèlman pou ki viv nan peyi a, nou menm malerèz nou pa ka viv. Nou pa gen, nou pa gen kote pou nou viv. Tout kote nou pase, yo bare nou. Nou fè komès. Tèlman nou pa jwenn anyen sou plas la, gad eta figi m, gad eta m, dlo a fè m eta sa a, hein, gade kote m pral, pye a ka leve, tèlman m pa jwenn swen avèk pye a men ni, wi bal m pran, site solèy m pran l, sou pon an, hein, tout moun konnen m pa t ap gen pye a, premye swen an m pran l nan. San fwontyè dezyèm nan mal lopital jeneral twazyèm swen an yo voye m nan lapè pou m vin m vin pa gen sèk pou ankò se yon bòl mwen pran m al mande nan machin pa gen pou m pa ta di w mande m al mande m al fè kèt pou m achte medikaman yo paske m pa gen senk kòb m pa gen rele m pa gen reponn m a twa timoun m bay de reta moun m pran youn vin ret la papa yo mouri nan men m. Sel mwen menm m pa gen sekou m pa gen relem lò tande lapli tonbe la se konsa nou tout rete apre sa demen se te yon pakèt dra pou ouvè yo pa gen kote fòk ou fin touye nou si e pa pam ki sove nou ki ba nou ti èd la nou mouri plat chak maten chak aprè midi nou fout ti moun deyò a nou voye yo al mande nan machin e nan machin Yal mande, se gras a pam ki fè nou gras sa. Kounye a la menm, moun yo vin leve nou la, moun yo pran 2000 dola yo ba nou. Ki sa 2000 dola ka? Mwen menm, se ka yon sè m mwen te, map pran imilyasyon m sòti m vin la. Bon mezanmi, si m sòti m vin la, nou pa ka pran 2000 dola pou nou ban mwen? Matwa timoun, matwa timoun bagè rèn, bagè bon. Mba mba gen mari. Gad eta gad etam tou wi pye a kale fè Pou plas la chak maten mal mande jis pòtay jis pòtay mal fè kèt Pou mal lopital wi ok cheri. Pwoteksyon sivil. M byen kontan avè nou mesye, mwen m pi gwo pwoblèm m santi m genyen la se aksyon pwoteksyon sivil vin fè a. Aksyon pwoteksyon sivil fè nou an, m remake s on mal li ye. Poukisa m di s on mal? Se paske leta fayi ansanm avèk misyon l yo, misyon sekirite, misyon sekirite nou ta dwe genyen, kote ke jounen jodi a nou ta dwe ap viv lakay nou alèz, malandren sanzave antre yo boule kay nou. Nou rale anviwon 6 mwa la, apre 6 mwa a, yo chwazi vin mete nou deyò, konbyen kòb yo lonje ba nou, yo bay moun ki gen timoun yo 3 mil dola, E sak pa gen pitit yo, yo ba yo 2 mil dola. Avèk yon bokit ki genyen gan, ki genyen savon, ki genyen yon pakèt bon bagay, pou mwen menm mèt di initil. Paske e pa moun kolera nou ye, se pa moun. Mwen menm twouve sa son enjistis. Leta a ki ta dwe pran nou an konsiderasyon, se yo menm ki chwazi ap maltrete nou. Mwen menm m chwazi, m wè se yon enjistis. Ou menm, èske ou gen madanm ou èske ou gen pitit? M gen madanm, m gen pitit. M gen 4 timoun. An imajine, èske 4 timoun pou peye kay pou yo? E Site Solèy, chak jou moun ap mouri jiska mentenan. Leta a pa janm ale pou di anyen. Jiska mentenan moun toujou ap mouri. Sa se yon enjistis. Nou sou plas la depi 8 jiyè. Nou sou plas la. Ann imajine, gade nan mwad novanm, pou kounya la pou vin leve nou, pou chwazi ba nou konbyen kòb? 2 mil dola pou moun ki pa gen pitit, moun ki gen pitit 3 mil dola. M twouve pwoteksyon sivil mechan anpil. Jodi a la yo mete nou deyò, men se ki kote nou konte ale? Ki kote nou konte ale? N ap rete nan lari a, 2 mil dola pa ka peye kay? Ou son jèn gason ou paka tounen site solèy pou al pèdi vi w. Eske sa e pa yon enjistis li ye? Kote 2000 dola ka mennen nou? 2000 dola pa ka mennen n okenn kote. Sa son enjistis li ye. Jodi a ou gon mesaj pou premye minis Ariel Henry? Kisa map di Ariel Henry? Epou Ariel Henry lanse bòt li. Paske injistis, li la fè injistis sou nou. Poutan, misyon l se bati sekirite, se rann nou alèt. Atout li rann nou pa alèt, li fenk kare ap fè nou vyolans. Se pou Ariel ale, se pou Ariel ale paske injistis l ap fè nou. Se pou mwen. E bal sou bal ou bal ap soti ou pa konn ki kote bal ap soti bal ap grennen sou ou andedan vant site solèy m oblije mete kò m deyò lè m mete kò m deyò ok pitit m gen 2 pitit gason yo mouri yo mouri pa l bal pandan yo mouri pa l bal kounye a la e m pa konn si pou m moute m pa konn si pou m desann kounye a m oblije vin sou plas la. Pandan m vin sou plas la avanzyè, pandan m kouche, yo voye yon fatra sou mwen nan granm maten a sizè. Voye eleman k aji yon kout manchèt sou mwen. Meni, kounye a pandan l aji kout manchèt la, oke yo arete l, yo mennen l nan pòs polis la. Mwen mal san fwontyè, mal panse. Lem vin sot panse ok mal jije ansanm a misye bon mwen sa paka li menm li paka peyem de domajman mwen mwen di bon mwen menm m lagew pase bondye e kapab fè tout bagay ok men san fontyè dim konsa ping ep m evite sere an paske m ka pran tatanos ok mwen domi lakay mwen yeswa pandan m domi lakay mwen yeswa lem vini maten an m paka antre. Men tout tantativ mwen fè la pou m antre m pa ka antre. E m moutre dosye yo, men dosye yo m moutre yo e ke yo ban mwen pou m al panse e tankou demen vandredi a, ok, yo pa tande mwen, yo pa wè, yo di mwen dezole. e yo pa ka banm antre e m tande se 2000 dola yo bay menm bagay mwen yo la vye rad mwen vye dra mwen bon ki kote m prale ki kote m ap bay ki kote m ap fè m pa konprann anyen depi m wè leta ayisyen te kite bagay sa. kite nou la depi lè sa a, nou te deja wè se pa anyen leta ayisyen t ap fè pou nou paske depi tan sa a li t ap gentan fè tout bagay pou nou li t ap gentan fè yo se pa anyen serye li fè pou nou m tande 2000 dola ayisyen li bay 2000 dola m ta mande estans ki konsène yo eske se nan kay 2000 dola yo rete m pa konprann jezi de nazarèt te di Manje lòm pa depan de lòm, si manje lòm te depan de lòm a la fè lòm ta fè, lòm tap rete konsa, li koupe èd ou, li di konsa ou frekan twòp, ou derespektan twòp, li pap baw manje ankò pou mouri, ebyen, ebyen Bondye fè manje lòm pa depan de lòm, ok, si yo retire nou sou plas la, yo pa ba nou anyen, yo pouse nou kouwè chen, kouwè bèt, ebyen Bondye konnen kisa la fè. Pitit mwen mouri! M pa gen moun ki di m moute, ki di m desann. Malgre m mache, m mache, pa gen moun ki di m desann. Ok, mwen degaje m kou m konnen, mwen mete pitit mwen nan tou. Ebyen, kounye a la, bagay yo dejenere, mwen vin la, men kounye a la, e! Yo mete nou deyò. Yo mete nou deyò kouwè chen pa ba nou yon goud, yon goud. E ti degouden y ap bay. Bay pou yo bay ti pòv nan lari.